Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. M espere tout bagay anfòm pou nou. Jist avan nou kòmanse, euh, bigòp a... Chanel sa se yon chanel ki toujou la pou ba nou bon enfomasyon. E se sel chanel ki la ki pou ba ou tout detay sou sa kap pase nan peyi dayiti e menm konsènan lè bandi. Eske nou konprann? Kelke swa neg la li te nan peyi pedi nap jwenn enfomasyon poun ba ou sou li. Ebyen Zayel se youn nan neg. Paske map vini a tout detay yo pou nou. Alò, misye pèdi lavi li se onivo de mache lapyè. Moun Senlwi kapab rale yon souf jounen jodi a la, sitou moun Gaspa. Paske la a, yo manje misye. Misye te vini pou l fè yon zak aparaman, men popilasyon an kanpe an kwa. Bravo! Moun nan zòn sila a. Yo reziye yo, yon grenn moun pa kapab. ki gen nan tèt yo nèg Erik yo. An dat du 14 septanm 2021, ebyen mesye gwoup Jan Klè yo ki nan baz Level la, yo pote boure sou moun Gaspa, yo touye plizyè jenn gason. 2 gwoup sa yo nan konfli depi yon bon bout tan. Youn toujou ap voye mesaj bay lòt. Avan atak sa a fòk nou di ke nèg Level yo te deja voye yon mesaj bay moun Gaspa pou di yo, y ap vin manyen yo. E moun ki te voye mesaj sa a, se wa Zayèl. Ann tande toro a ki t ap pale, ki t ap lanse iltimatòm sa a bay moun Gaspa yo. Yes. Enh ke m ap salye popilasyon an enh an jeneralman. Enh. Tout zòn ki ap koute yo, ke tout lòt peyi k ap koute ke odyo sa a. Enh aktyèlman, Bon, nou konprann tout bagal. E moun sa kap pale la nou kapab eseye konprann kiyès deja. Bon, moun yo banm di nou bagal trè byen. Mwen menm, m jis kanpe, pandan ke defen an te vin arive tonbe, ke defen an li menm toujou di tout moun sa, Dayè menm ke gen moun ki di Dèfyè pa tap goumen pou popilasyon, men tout moun ki di sa yo m gentan wè se engra yo engra. Men mwen menm, sa moun yo di a ke se pa li m di pou domèn tèt pa m. Moun yo reyalite a byen ke m ap di nou sa trè byen. M toujou di nou sa e m redi nou sa konnya. Ou wè la konnya Zayèl ka pale. Sa e wayy Zayèl ka pale la. Li ka pale konnya. Nèg kè lanfè a, nèg ki pap bò jou a. E li kap pale la. Mwen tande nèg ap voye moute nan odyo, ap di yo se sesi yo se dedad. Mwen menm ou konn sak fèm bout koka voye moute? Paskem te an bès. Men wè la kounya la, machin nan retounen tou nèf. Machin nan fek sot nan mezon la. Machin nan fenk sot nan mezon an. Wè popilasyon pa m yo, katriyèm seksyon tout moun pa m yo, katriyèm seksyon an. Kite pati kit seksyon an, depi nou te avèk Dèfen Level, nou te avèk Wayzal retounen nan seksyon nou. Konprann? Wayzal gen ponyèt. Konprann? Wayzal gen ponyèt la atyèlman. Mwen menm, atyèlman, Si ke levèl te gen avèk yon nèg li tap goumen ansanm avèl, pandan kel tap goumen ansanm a nèg la, si nèg la vin rive moman, nèg la pa vin anbètem, nèg la pa anmède fanmiy mwen, m pa wè pou ki rezon m pral anbètel. Men depi son nèg la ki anmèdem, bravèt nan mouda paske machin nan retounen tou nèf. M di nou sa, se menm machin nan, se pa menm chofè a sa. Chofè sa a asire, e m pa kache di nou, se menm machin nan, men atyèlman m sot voye machin nan nan garaj la, machin nan ranje tou nèf. Popilasyon kè ki avè m yo, ki te avèk dèfen revèl yo, si nou pa retounen lakay nou, pa di se pou Waye Zayal. Ou wè m te repliye, se pa mawon m te mawon, tout moun te ka konnen byen, m kite seksyon katriyèm nan. Men atyèlman ke m pa mawon. Aktyèlman la, ponyèt mwen, m konsantre la kounye a, m konsantre pou m retounen lakay mwen la. Tande, m konsantre pou m retounen lakay mwen. Paske la, m pa kache di nou, sa k vide pa kanpe, e sa k fèm te repliye. Men ou wè nan domèn nan la konsa, woy, moun yo, ban m di nou, gen bagay, m santi ke gen moun, gen moun se pa di pou yo di yo, m santi ke gen moun ki kapab eseye konprann bagay yo. Ou wè la, M di tout moun sa byen. Yon moun ke ki panse ke kite avèk Wa Israël retounen lakay ou. Li genyen moun Gaspa. Li genyen moun Gaspa. Jèn gason Gaspa sa yo mesye m ap eseye konprann. Ou wè odyo sa m ap lage la? Ka genyen nèg Gaspa Ki lôt bô, ki kwa kèl peyi kap tande odyo sa. Mwen menm di nou sa yon sèl bagay, pôt tach pa goum ak pôt fè. E map di nou yon sèl bagal tou, dayè mwen menm, mesye, lè nou tande way sa la, tonnè boule m mesye, m kwè nan tèt mwen. M kwè nan tèt mwen. Ay depi wè m pat moun ansanm ak level la, rach la pat pranm dlo la rajou. Mwen m toujou konnen m nan goumen toujou. Ou konprann? Se konsa m ka, kou m ap pale avè nou la, nou ka tande m frèt wi, men m konnen m toujou nan goumen toujou. Dyab mwen pou kobay mwen. E yon sèl bagay ke m ap eseye rete di nou, moun Gaspa, mwen m konn, mwen m konn Gaspa te gen sitwayen wi. Pandan m t ap gade seksyon Gaspa m panse l te gen sitwayen. Alò la mwen voyay nèg ki Gaspa k te mete yo sitwayen, se sèl sasen yo ye, vòlè yo ye. Site nou menm. M pa wè pou ki rezon, tankou imajine nou, nou gen pè nan seksyon nou, nou di pè a nan gang ansanm avè m. Imajine nou, pè a di yon bagay ki reyalite, pandan m te pase, m chita devan legliz la nan pòtay kay Micky a, m gen yon babankou nan men m, m ap bwè babankou m. Nou twa sèl kay Gaspard. Pou m te moute nou kot moun Gaspard, m pa pran nou pou anyen. Son lame m tap sanble Mike Gaspar. Epòk lè sa, nèg ki te vin avè m kòm ranfò m yo m kite yo lakay. E aktyèlman la gen kèk grenn moun Jean Clair ki te wè ranfò m yo. Men e pa tout moun ki te wè nèg sa yo te pou misyon m te gen pou Gaspar. Men mwen menm gen yon seri bagay m pa vle fè paske se katriyèm seksyon pou katriyèm seksyon l ye. Moun Gaspar sa yo Jèn gason kasa sa yo. Marc de jwe jwèt sa ansanm avèm nan ou konn sa map di nou sèl sa pa fè dosye pou fanmiy nou pou lè group mwen an parèt pou nou kouri pou nou kite fanmiy nou pou fanmiy nou viktim ou wè nan lè ke nou gen pou nou atake di fanmiy nou ranje kò yo epi pou yo ban nou beton an. Mwen menm pou frape avè nou. Wè atyèlman la, ponyèt la plen. Ponyèt la plen la. M pa ka mawon pou nou nèg Gaspa. Ponyèt la plen la. I genyen nèg mèche, pase pran nèg jouje. Zòn sa yo nou sou kè m. Konprann? Zòn sa yo nou sou kè m. E m pa kache di nou trè byento, n ap gen mesaj wi. Nap gen mesaj trè byento. Wè la m pa vin radote nan odyo a la ke m pa vin pale anpil. Trè byento m panse ke nap gen mesaj. Men on sèl bagay map di tout moun. On moun ki gen yon moun li ke nan seksyon Gaspa ki tande l viktim mwen m di nou sa mesye m pa anmède moun Gaspa. Si nou wè Zayè lay Gaspa. Ademal Gaspard, nèg yo di ke m te ekri nan biwo a di, biwo a te make avan l. Enyen moun sa li menm li pa t al lekòl, li pa wè sa k te make a. M di konsa ke si chak jou m vin Gaspard, m vin achte bagay mwen nan mache a, yon moun gade m, m gade li, m vire do m ale, li pa di m anyen, konnen m ap toujou bi a moun Gaspard. Men si pandan m vin Gaspard yo fè hey sou mwen, konnen jwèt la ap tou gate. E sa m te make nan biwo a, Bakòp zo reken an. Ou konprann? E sa m te make nan biwo a. Mwen menm, m ap di nou yon bagay. Byen. M di tout moun sa. Mesye Gasparro m ap retounen sou nou ankò. Pa fè de seri de bagay. Bon, m mande Bondye m mouri. M gen zam mwen, zam mwen an fizye tèt mwen. Bon, e Miki te fè, Miki ak depòte nan mak. Te di, Yo mande Bondye zam yo tchwe tèt yo pou jou m parèt Gaspa, pou yo pa kill mwen, men aktyèlman may Gaspa yo pa ka fè m way. Men aktyèlman trè byento m gen m gen m gen m mal vizite nou. Moun Gaspa wè si nou mande vle mande m grèv nou mèt fè grèv. Men fèt Gaspa li. Bon nou te mèt te gen 60 bakò pit mwen. Na konnen Gaspa m konnen l byen. M mèt moute anba yon kafe. Bon gèdon! M te sot je an klè. A nevè 17 out nou sot je an klè. A neve, nou parèt gedon, a senkè di maten ke nap mouye lapli. Nou kraze gedon. Avèk yon kote m ka fè senk jou ladann yo panse nou ka banm presyon. Pandan Level mouri a, bon, lè Level te la pat janm gen anyen non paske Level te sansib pou de seri de bagay. Mwen menm ak Israel m will men, nou konprann? Ou konprann mwen? Dayè m di nou yon sèl bagay, tout seksyon ki vle m yo, Vin jwenn mwen. On seksyon ki pa vle m. Ou mèt kòmanse lage odyo. Di tèt jan fè tèl malè. Bon mwen menm si nèg Gaspard gen malè la. Yo pa chache gen kontak nou. Pou nou antann gen seri de bagay. Fèt Gaspard sa nou mèt prepare nou wi. M ap ban nou travay ladan l. Bon Gaspard e seksyon m li ye. M ka la a minwi, m ka la a dezè di maten. M pa gen lè m pa p ladan l. M ap fè travay pou nou tande. Bon men pou la se lwi a la m pa kache di nou mwen menm ki pa konnen pa pral se lwi paske m pè moto men si m pat pè moto mwen m ta pral la se lwi a men m pè moto m pa vle moto kraze m frè m ay nèg andeyò m ye m pè dlo glase m pè moto ou konprann e sak fè m pa pral nan fèt la men dayè si te pat sa m tap tèt kale nan fèt la. Moun Gaspa poze san nou. Moun Mèchen poze san nou. Moun Jouge poze san nou. Aye m tande yo di m nèg Mèchen mele ansanm ak nèg Jouge pou yo kraze menaj. Men na konnen se katriyèm seksyon m lan li ye. Tonnè bouleche si m pa ka dirije katriyèm seksyon m mande Bondye m mouri. E m gen m dirije katriyèm seksyon pou m soti Gare Janklè pou m rive Gare Tikwen. Menm jan Dèfen Levèl te konn ap dirije l la. Yon advèsè si w vle. Ou ka dirije blòk ou. Men se pa katriyèm seksyon an. One love. Ok, m eseye konprann. Tout sa k fache yo a fè m repons. Paske, odyo sa m lage a, e pa joure m joure ladan l non. Emosyon k fè m lage l konsa, jan m lage l la. Ok big up pou tout moun kap tandem yo. Sak fache a fèm repons. Eske nou tande? Kelke jou aprè, masak fèt nan Gaspar. Genyen plizyè jenn gason ki tonbe. Men fòm di byen ke gen yon men ki te pran nòt pou Zahel. Gon yon men ki ekri negatif sou non Zahel. Popilasyon an pral pran desten li an men. Popilasyon an pral pase a laksyon pou di ekoute ben nou pa kapab kite yon grenn moun ap oprese nou nan zòn sa konsa. Batay la lanse ant Zayèl ak lòt bandi ame epi moun k ap viv nan Gaspa. Men aprè masak sa a nan dat 14 septanm 2021, gwoup Erik la pa t vle bese lebra paske lè advèsè a fin fè yon avètisman e li pase alaksyon, ou menm ki fè pati kan rival la, silans ou montre tou senpleman ke ou fèb. E nèg Erik yo pa t vle sa rive. Vwala poukwa baz la pran lapawòl. Se sa bel anpil mesye sa bel anpil sa bel anpil se gade koman gade koman gade koman lavi jènjan ap pase nou mesye ayy Zael pran plezi nou mesye pran plezi nou men m ta swete pran plezi nou pa lonmen non bos la non ok Maxo si w bezwen voy vòz ni maxène Zael pa bay moun voye pa bay ti grapyay voye pou nou ok nou konn koman m sèvi Depi m gen bezwen nou m ka konn telefòn nou m rele nou endirèk ok men m pa nan fè makak fè rizib fè rara nou konn sa byen ok mesi an nou poze wè pandansetan nòtrejou m te voye yon vòz si te gen moun ki te ankadre m tankou nèg bis nèg moto nèg bis k ap sòti pòdepè K ap travèse lè w fin kite Pwa bay travèse lè w fin kite ba Senble pwa y pran kotèl Pwa y bran anba pandi bò pon an Kot nèg yo toujou fè barikad bare bis yo Si nèg sa yo te ankadre m M p ap ba w manti Nèg sa yo pa t ap janm ka kidnape ni yon moun yon nèg moto ni yon machin ki sòti Pòdepè ni yon machin tou k ap sòti Gwomòn Pou travèse vin Basenblè oubyen Pòdepè. Se bòs e bòs la k ap pale la e k ap pale la ou konprann. Ou konn lè moun ap fè ben, yo pa renmen wè moun k ap fè ben ok. E m ta swete w tou, kòm gon nèg ki te di m pou m met zam mwen atè e m voy di sa ankò, kòm m di sa nèg la ap deja wè. Pandansetan ankò depi maten la men nèg yo ap bloke mòn Salin la. Moun ki sòti sou moto Basenble, ki sòti avèk moto Pòdepè k ap travèse kite Basenble k ap travèse pou al pran bò pon anba Pandi, nèg yo ap opere la. Ok men yo moute avèk moto, gen moto ki gen 3 moun dèyè yo ak chofè a fè 4. Ah koulya la m kwè la Belame ap met sal konnen deyò la paske moun pòdepè sa yo yo te patizan Belame koulya pou Belame al pran nèg sa yo wi li paka pa al pran nèg sa yo non se la map tou met zam nan atè ou wè la dep ou wè depi ou depi ou depi ou al pran moun sa yo m tou met M ap kenbe zam nan. Men depi ou pa al pran yo, m ap toujou kenbe zam mwen. Ok? Ou tande Bòs Be? A vle di m wè nou gen yon bagay nan nou. Gen de fwa, moun nan k ap dòmi an, nou toujou dè reveye l nan somèy li. Ok? Epi avan ou pale avèm tou, avan nou pale avèm gen de moun, avan gen de moun ki, avan nou di met zam nan atè, avan nou di komisè Henk met zam nan atè, fòk nou ka fè aranjman mòn Salin nan. Fòk nou ka antre andedan mòn Salin pou nou pran Alondri pou nou tonbe nan mache Lapyè. Si nou pa ka fè operasyon sa yo nou poko ka Zam pam nan poko janm ap depoze Ou wè lèm mouri di liv te a sou estomak mwen lap depoze Kòm te pa sou anòs Si te gen nèg bis ki tap pòdepè ki te ankadrem nan sam te di a Avan yo te vwayaje Yo tap tchekem sou telefòn mwen Pase e la m ye ansanm avè w La kwam ye M pa lwen ok Nèg bis pòdepè yo e la kwam ye M pa lwen Se la map viv. E la m ap viv. M pa gen yon lòt kote m ap viv ankò. E la m ap viv. Lakwa Pòdepè. Ou konprann? A vle di, paske m renmen yon, m renmen, m pa ta renmen pou moun Pòdepè ta viktim. E m renmen nan sa nou ye a, fòk nou ta rele, fòk nou ta rele byen wo pou Belame ta tande tou. Paske toutan nou pran kou sa yo, nou rete bouch fèmen, nou pa fè radyo konn sa k ap fèt la. Pou Belame di yon bagay trè fò nan sa, se yon lòt bagay. Wè aksèlman la, moto k ap sot Gwomòn pa travèse vin ankò. Machin k ap travèse oblije kanpe, paske kòm n ap jwenn ay lòt moun tou, lè y ap frape ay lòt la, basen be bloke la, moun pa ka debloke. Ou konprann? Bon kòm gen de moun. Ki ka kote yo ye la, yo ka pè pale, gen de chèf gon bagay ki ka pase li ka pè pale, ou ka wè se yon moun ki, moun li panse ki ka pale a li ka rele ok, mwen k pase anons la ok, m ta swete la lapolis avan nèg yo distribiye moun yo moute pou yo moute nan mache lapyè avèk moun yo. Fok nou ta antray pran moun sa yo bann salin la koulya paske yo antre avek menm moto tou bann salin moto sa yo mkonn yo tou pran yo moto sa yo ap ay foksyone pou fè taxi nan mache nan mache lapyè avek gwo mòn ok pandan setan nou wè moun sa yo tou nap gade a la belame gade yo byen euyk kap pale a ok mgen poum depoze zam mwen an wi men map depozel sa se menm patizan level yo nèg fòfò yo M kwè sa ou konn moun sa yo trè fò. Eric kap pale a koulye a ok Konmisè Eric kap pale a ok ki te sou radyo ti Anòl jedi an a sizè edmi an ok Gade pou nou wè mizè moun Mèche mizè moun Janklè ki se moun Kay Fòfò menm ki eta yap fè yo pito yo te kite sa pou mwen Paske m pat la yo te banm kou nan do yo ta boule kay patizan m ok men m pa kwè se fò voka mande kraze lakay li konsa ap met dlo nan zye moun lakay li konsa ankò ou konprann e yèswa menm nèg sa yo ankò ki vin fè sa depi yèswa yo desann avèk pil bèf Zayèl yo Maksèn yo yo desann ay pil bèf yo desann Lapyè depi yèswa epi yo tou pase desann maten an. Lè rival ou di yo tou plonje pran andedan, yo tou moute mòn sa li nwè, koulye a la yo tou al fè operasyon ankò. Ti egare m wè k t ap pale a te voye odyo, e t ap pran pòz pale ayisyen Rilis, e bagay, e ou wè kòman y ap pale e nèg pandi yo Maksèn, sesit, e paske y ap pale mòn sa li, sesi sela. Ti djèdjè, kite moun ki kite moun ki gen non pale. Ok kite moun ki pap bay manti pale ok mezanmi ayy degaje nou len moun ki tande odyo a len lagey bay lòt ok pou yo sa kap sot gwo mòn ki rive nan dlo la kil kanpe ok sak rive basen ble kanpe sak rive bò kafou tèl kanpe paske jiska no jou toujou ou ka nèg yo plis avanse devan ok. Dakò, se bon se ki pas anons la. Pèp Pòdepè m te bay telefòn mwen m te di nenpòt chofè bis kap deplase, nèg moto, fè m konnen avan paske m pap ban nou manti m renmen vi nou. Menm koti a tou nou trèt mwen map manje nou tou wi. Ayè mwen m pa gen pa gen kriminèl pase m, pa gen nèg ki bandi pase m tou. Men konsa mwen m pa gen nèg ki dous pase m. Men depi w wè Renan ap fè mwen antre ou mèt trè byento ou mèt mare w jou e kwen m ap manje w. E konsa m ye. Konprann mwen renmen lafimen nan nyaj m ye ok. Kèlke pa ou wè Erick mande yon sèten akonpanyeman paske pou fè fas avèk nèg sa yo ebyen fòk ou genyen anpil moun ki bò kote w men li te vle parèt enpe prudan nan voice li a tou. Men batay la ta pral kontinye. Zahel kontinye ap fè pale de li. An desanm 2021, li pral transfere yon videyo, alò li pral transmèt yon videyo bay kèk zanmi, e menm quelques ennemis. Videyo sa a pral viral, e premye kote li pral pase se sou RL Prod. Se yon videyo ki fè pè tou senpleman. Avan sa, te gen yon videyo kote yo ap dekapite yon jenn gason, yo kenbe yon palèt vyann jenn gason sila a, videyo a te vrèman chokant. Ann gade nouvo videyo sa ki te sòti nan mwa desanm kote Zahel t ap pale avèk moun ki nan konfli avèk li yo pou di yo ekoute m gen moun sou mwen, li gen 3 zam nan men l nan videyo a e m ta kapab di se yon mannyè pou te kapab egzèse yon sòt de presyon sou kan rival la. Yes me yo la pa gen kache lonbrit sa e wayz al kap pale la yes tet chaje sa nou sa nou di sa nou di la tet chaje wi ah tel male pap pale m pap di yon mo Mezanmi vrè valè vrè valè Sèl Marley m pap pale a monchè yo wè granmoun yo deja yo wè sak gen la yo wè se pa teyat ki gen la monchè se pa teyat sa e lòm ki sa e lòm nèg la se misye degalide makout e pa misye degalide se kòt danje misye m pa vle pran figi wou la yes fè yo wè bèt yo yo wè bèt yo yo gintan wè yo. Yes pou tout moun ki wèl. Ay wayzal kap pale. Love you love you. Wayzal te rate tou wap ap tonbe mesye. Lè wap gason gwo bra pa jete sa a di wi pou yo menm kap kanpe anfas gwo bra sa yo pa konn kòman yo bay trete avèl. 50 nan je yn de swit. Yo pap konprann. Kelkeswa la pwisans di mal ebyen sera toujou triyonfe. Shalom Billy Gou. Ebyen, na va konprann. E lè misye tonbe aparaman, premye gwoup ki pral kontan, se ka popilasyon an avèk nèg Erik yo. Erik pran lapawòl pou anonse lamò towo sa a ki rele Zayèl. Wi, misye tonbe, misye tonbe la nan mache Lapyè. Yè, nan mache Pandi misye tonbe. Yè, moun Senlwi gonti yon solisyon toujou. Yeah, nou met brè sou kont mwen. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Pa gen problem, misye tonbe, Zahel tonbe nan mache pandi la la pyè. Yeah, i ba on, yeah, i ba on fòm bal la epi bagay la te kitan konfime, misye to tou tonbe tou. Dakò, yeah. Sa m pa ladan nou m fè tout efò m ka fè jwèt nan men nou. Ou pap viv lontan depi ou lage kòw nan lojik mortifère la paske qui tue sera tué konpwone byen gen anpil nèg ki malen yo poko ka pran yo gen anpil nèg ki malen satan poko ka di anyen pou yo ou byen Bondye poko ka di anyen pou yo men ekoute jou a la nou mèt poze jou a la jou a ap rive kanmenm paske chak moun fèt pou mouri men dèfwa ou konn fè twòp ou pwovoke Lanmò pa w. Konpwene byen. Antouka m panse ke anpil bandi tonbe, men sa pa anpeche anpil jèn ap antre tèt yo nan lojik mòtifè la, al mete dyab sou yo pou yo kapab viv, pou yo kapab fè krim. Men ekoute, si w tap viv a 30, w ap viv a 20 w ap pèdi 10, 10 an plezi, 10 an danbyans, 10 an m ta kapab di pou byen pase.